Mezanmi mezanmi nou konn sa li deja Nou an dirèk la avèk Foz sou chanèl Lala ki pote yon pil konsèy pou nou Anben ann gade sa Fol ap di nou Depi la Frans. Yeah kouzen, m apresye w pou travay la anpil frè. M ta swete moun ki ladann yo pa dekouraje. M pa kwè y ap dekouraje. Si nou ka kote nou ye a, se gras a manman ak papa nou. Wi se vre. M ta swete pou nou bay manman nou love la. Ou mèt di sa pi fò.